Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nap kòmanse emisyon sa avèk yon vòys d'un ami ki est donc a l'étranger et ki oblije mande otorite lokal yo pou kapab entèveni nan dosye sila paske la vie de sa femme ainsi que celle de ses enfants sont en danger à Mirbalais koute sa. Mwen gon pwoblèm kap travèsem la Elprod se ou menm ki medya ki se pòt pawòl peyi ya e mwen ta vle w pase mesaj sa pou mwen ok mwen ta vle w pase e mesaj sa pou mwen ki sa l ye paske mwen menm mwen nan sektè dyaspora a mwen gen pitit mwen ki ap si bon menas la e moun lakay mwen tou e pa rapò mwen te rete pòtoprens ok e nan zòn mwen te rete pòtoprens lan zòn nan pa tèlman ok pou mwen Mwen kite zòn nan, mwen peye yon kay Mibalè nan zòn Fò Anglè a. Fò Anglè ou Fò Anglad, konsa m pa sonje. Mwen voye madanm mwen ak tout timoun yo deplase yo nan yon kay. M peye yon apatman depi isi, depi Lèzetazini mwen peye apatman mwen byen chè. E yonn nan pitit mwen yo, yon pitit fi, kite zanmi avèk yon demwazèl. Li vin pa zanmi a demwazèl la ankò. Bon yo te nan yon ti diskisyon, li te al kay demwazèl la, demwazèl la fè kò sou li yo bat li. Mwen menm, mwen rele nan telefòn, mwen klase tout moun, m pa deside fè lagè, m plis la pou lapè. Mwen jere yon lapè. Ok, mwen vle jere yon lapè, mwen met tout moun nan limit yo, mwen pa vle lagè, mwen pa vle yingling. Twouve demwazèl la santi sa twò piti ke l ap tagèt timoun yo, l ap tagèt moun yo tankou nan yon kontèks fè yo dè menas. de diflamasyon sou do yo, mete de seri de vye mo, di se moun Site Solèy ki vin kache, se madan gang, se madan bandi, e yo pa rekonèt timoun yo, yo pa rekonèt moun yo ni an pent ni an penti. Kounye a, yo fè m, moun lakay mwen sibi yon menas ki pou lapolis, yo fè yo sibi yon menas tou pou bandi ke yo fè konnen y ap fè rive sou yo, pou yo menm kidnape yo, pou yo menm fè fize yo. M pa konnen kòman w ka ede m men pou w ta pase mesaj sa pou mwen paske pou dcpj prese prese rive lakay mwen ta vin banm yon bakòp eswa komisè ki reskonsab Mibalè a tou ta banm yon vizit nan kontèks ke moun sa yo kap mete presyon sa sou do fanmi m sou do pitit mwen e mwen m pa la mwen pa Ayiti. Mwen konnen se sèl ou menm ki ka fè yon mesaj pase, edem, edem nan sans medyatik lan, edem nan sans chanèl lan tou, e m ta vle pou fè kri a rive nan zorèy komisè ki reskonsab Mibalè a, e pou yo rive sou moun sa yo pou yo poze yo de kesyon, pou lajistis poze yo kesyon, poukisa y ap pèsiste m konsa, poukisa y ap pèsiste fanmi m konsa, m ta renmen konnen. Ok? Frè pa m, sivouplè. Edem edem nan non bondye nan non gran mèt la e nan non paw tou nan non chanèl la RL prod mèsi. Bon la m swete ke se antant ki pou jwenn paske si fanmi sa li menm li fè konsesyon ebyen lòt moun yo pa ta sipoze rete nan lojik pèsekisyon an paske gen yon pakèt moun ki vin rete nan zòn se de bandi ame ki fòse yo kite zòn kote yo te rete a se pa moun ki vin rete pou afè pa bon se pa moun kòmsi ki bandi. Men se de moun, de preferans bandi akòz sitiyasyon Pòtoprens lakòz yo vin rete nan yon lòt zòn e pa bliye yo se natif zòn yo a ankò. Donk m panse ke yo pa oblije sibi pèsekisyon kote yo te ye a epi yo kite la pou yo vin nan yon lòt kote epi lòt kote ankò se pwoblèm. Donk pa le fèt ke gen de jèn ki gen pwoblèm. Pwoblèm nan yo chache rezoud li malgre gen youn ki viktim men sa ki viktim nan pa al chache rezoud pwoblèm nan ben m panse ke la nou pa ka antre nan lojik pèsekisyon ankò m swete ke aprè nou fin tande emisyon sa tout bagay ap rete la kès kloz ke tout fanmi kapab viv Anpè. Alò, yè mwen te lage deklarasyon Babekyou a e mwen te gen chans gade kèk kòmantè. Gen kòmantè ki favorab men anpil kòmantè yo parèt trè kritik alega de Jimmy Cherizier alyas Babekyou. Ben ekoute, pandan anivèsè li, alò pou ane sila m ta kapab di Babekyou fè aparisyon li aparaman 2 fwa. Ben wi, 2 fwa pou anpil moun se lè Babekyou bezwen li pale. Lè li bezwen frape se lè sa li pale. Lè li bezwen fè biznis li mache se lè sa li pale. Alò mwen wè anpil dosye konsa nan kòmantè yo. Men, jounen jodi a la mwen vini pou m fè yon ti jimnastik. Yon ti jimnastik pa rapò ak deklarasyon Babekyou a e pa rapò a sè di gen kote ki reyèl, gen kote tou ou kapab di se parad k ap fèt. Paske gen kote, ou ta kapab di, ben, se de moun ki kapab menm an pàn de mo, an pàn de strateji, e ki finalman vle fè kwè nan batay l ap mennen toujou. Ale, se pati! Fè konsa, silvpl si si map pote l ba li. Map salye map salye gran achitèk la ki fèm wè yon lòt ane nan egzistans mwen map salye fanmim. ki toujou la pou mwen, ki toujou sipòte m e ki pa janm abandone m nan gwosè batay sa a ke m ap mennen an. M ap salye chak grenn manb fòs revolisyonè Je 9 an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout, ki toujou la pou mwen, nan bon tan kou nan move tan, ki toujou la k ap sipòte m. Mesye, san nou menm, fanm, gason, ki fè pati fòs revolisyonè, Jenèf an fanmi e alye mwen youn mwen tout, m pa konn ki kote m ta ye. M ap salye pèp ayisyen an spesyalman ki kontinye kwè nan batay e ke n ap mennen pou chanje lavi moun nan peyi Dayiti. E jodi a ta dwe yon jou kè kontan pou mwen. Antouka sa fè prèv de respè anvè toulmond, anvè moun ki renmen l, anvè sila yo tou ki. pa renmen l se un peu sage de ta part Barbecue. Men se domaj map pase jou sa avèk anpil tristès nan kèm paske gen plis pase yon semèn depi gon sitiyasyon lagè ki deklanche nan kominote kote nou menm e ke nou ap viv yo. Tout moun ka remake lavi te kòmanse reprann nan katye popilè kote nou ap viv yo. Men sepandan, gon gwoup moun ki rele tèt yo politisyen, ki kwè nan dezòd, ki kwè nan kawo. Se moun sa yo ki pote lajan, ki pote zam, ki pote bal nan seri de katye popilè pou ki fè atake seri de lòt katye popilè. Jiske la, mwen pa gen pwoblèm. Men sof ke ou te di. Nan kòmansman batay la, se pa batay vre. Pat gen anyen la, pat gen batay. Ou konprann? Non, batay la petèt ka pou ou, se lè dè santèn de moun mouri. Bon, ann vanse non. Jodi an, mwen vle pèp ayisyen, moun Bèlè, moun Maya, mwen vle nou pran nòt pou André Michel. Rosemila Petit Frère Marjorie Michel ki se moun sa yo ki itilize yon kidnapè, yon evade de prizon ki rele Sanon Kempès pou ki ap destabilize katye kote nou menm nou ap viv yo. Se pou tèt sa, m ap mande moun Bèlè, moun Maya, jodi a, swè pa m mwen menm nan gwo jou fèt mwen an, se wè ke tout zòn sa yo retounen met tèt yo ansanm e ke pou lavi ka reprann. jan sa te ye oparavan. Jiske la mwen dakò avè w. Men, èske menm moun sa yo ou swete pou yo antann yo a, se pa yo menm ki toujou veritab viktim? E anplis, moun sa yo, lè pote boure fèt, se yo menm ki toujou viktim, nou pa gen yon ti kras pitye pou yo? Men, m panse li ta bon pou di nèg ame yo, ann fè yon jan pou nou rezoud pwoblèm nan, brèf, pa grav, n ap avanse. Paske nou pa ka kite yon evade prizon, yon kidnapè tankou Sanon Kempès ap destabilize tout peyi a. E tout moun ka remake se nan jou OEA te antre a menm e ke Rosemila Petit-Frère, André Michel, Marjorie Michel, pou m site non moun sa yo sèlman, yo voye lajan, bal nan katye popilè yo, e ke pou ka met latwoublay pou kapab gen yon entèvansyon militè sou pretèks ke entèvansyon militè sa yo pral vin desitire gwoup ame men sepandan tout moun wè klè e ke tout dezòd, tout latwoublay sa tout vag kidnaping sa ki ouvri an se moun sa yo ki mete l e ke pou ka gon entèvansyon militè pou yo ka konsolide pouvwa yo pa rapò avèk kantite krim kantite deriv e ke moun sa yo fè nan peyi an. Ok la ou pwente du dwa. Esè bandi politik, esè bandi zame nan degradasyon sitiyasyon ki genyen la, m avè w, mwen avè w nèt ale la BBC. Paske tout moun konn piwèt tout moun nan peyi sa. Men, nan pati ki chita sou entèvansyon militè a ta sanble gen yon sòt dapreyansyon nan panse w pou si yon fòs ame ta vini la e kanpe goumen an ta sanble pral oblije ranplase par dotre pèspektiv. Nap vanse. Ankò yon fwa pèp ayisyen kale je nou e jodi a janm di a li ta dwe yon gwo jou pou mwen men kèm sere, kèm pa kontan paske pa gen lapè nan katye kote ke nou ap viv yo. Yon lidè oubyen yon pretandan lidè toujou anfonse l nan lojik parad politik pou fè pran l pou sal vle a. Bravo bab. Map pwofite jodi an tou pou m reponn yon jounalis ki rele Roudy Sanon. Roudy se yon moun ke map swiv lontan depi nan Sportisibo m te konn tande Roudy. Roudy banm di yon bagay. E map rakonte yon anekdòt sa. Pierre Esperance a Maryolène Gila demanti m paske m kwè ou di Pierre Esperance se alye w e zanmi w. Eben, kòm nan emisyon lan, kisa nou vle, m toujou tande w chak maten, e poze Pierre Espérance kesyon sa. Lè l pran nonm li mete nan masak Lasalin, èske l te mennen bon jan ankèt? Èske l gen bon jan prèv? Èske l ka pwouve ke on fwa, mwen menm Jimmy Cherizier, le 13 novanm 2018, mwen te anndan Lasalin, mwen t ap fè masak? Kòm ou di konsa, ou pa ka tande lè moun di se Pierre Espérance ki met zam lan men m. Ban m eksplike w kòman m revoke nan lapolis. M revoke nan lapolis aprè rapò ki sòti sou mwen pou masak Lasalin. Kontrèman avèk moun ki panse, se pou Gran Ravin mwen revoke. Operasyon Gran Ravin nan fèt 13 novanm 2017. Aprè operasyon Gran Ravin, yo ban m 6 mwa sispansyon san sòld. Aprè m repran travay. Okontrè m vin gen pwomosyon, yo vin mete m responsab operasyon nan baz udmo Batiman. Se nè ke an 2018, Lè rapò tèt anba Pierre Esperance Zamou Alio la sòti e ke lapolis pral banm yon konvokasyon, kòm mwen gentan konnen e ke si m te reponn konvokasyon li t ap arestasyon m pa reponn li. Ban m tou rakonte w sa, pou lapremyè fwa sa fèt nan lapolis e ke gwo otorite k pral gad videyo sa ap tande sa m ap di an. Yo konvoke m yon dimanch, yo konvoke m yon samdi, pandansetan enspeksyon jeneral travay vandre e e lendi jiska vandredi. A non, konvokasyon jou samdi, ò biwo a fonksyone di lendi rive vandredi, Ahh se ta kapab yon konplo vre, men sa vle di kisa? Se te yon konbinezon kle pou arete m. Lè Pyè Esperans fin sòti rapò sou mwen, sou masak Lasalin, li pa kontante l de sa. Pyè Esperans kontinye al nan dcpj, li fè presyon sou dcpj pou yo mete yon avi de rechèch dèyè m. Nan avi de rechèch yo met dèyè m nan, yo mete vòl a men ame. Mwen menm Jimmy Cherizier, m poko janm vòlè nan vi m. M poko janm fè kidnaping nan vi m. M pako janm fè okenn zak sal, m pako janm tiye moun pou lajan. Nou wè chak lè m pale de sa, nou wè sa m di? M pako touye moun pou lajan paske m pa yon sen. Pa vòlè, pa fè kidnaping, pa touye moun pou lajan. Men, mwen fè krim anpil, se sa ou vle di? Oke ou di. Sa vle di kòm ou di Pyè Esperans se a Lyon. Epi ban m ba w, ban m ba w istwa. An 2006, m t al pran yon fòmasyon nan dwa zimen. E te rnddh Pyè Esperans a Maryline Gilles potko divize pou lajan, pou vòlè. Yo te met tèt yo ansanm. Nan echanj ki t ap fèt, m te pran lapawòl epi m t ap rakonte Maryolèn Jil sa. Te gen Fritz Jean alepòk, e pa Fritz Jean Montana non, Fritz Jean sa li te enspektè jeneral an chèf Polis Nasyonal Dayiti. Epi m te m te pran lapawòl, m te di Maryolèn Jil, ou wè zam ki sou mwen an legal. Ou wè w ap mache fè polisye abi, fè revoke polisye. Ou wè jou nou fè revoke m mal, m ap pran zam nan ilegal paske mwen menm se zam mwen konn manyen, se metye zam mwen fè. M ap kenbe zam pou rès vi m. E poutèt sa, zam ki nan men m nan, m poko janm vòlè avè l, jan m di nou an, m poko janm fè kidnaping avè l. Lentansyon etè la. Si n byen konprann sa Jimmy Cherizier di an, paske li menm li pa dakò pou yo fè moun ki pi fèb yo abi. Kòm se te yon avètisman, ekip rnddh la li menm li pase alaksyon, e ou menm tou, ou pase alaksyon. Boul la ap kontinye woule sou tèren an. Okontrè, zam pa m nan men m, se pou sa m gen l men m, pou m goumen kont kidnapè. La mwen oblije ri. Se vre, zam ou an ap goumen kont nèg Bèlè k ap fè kidnaping. Men je me demande, èske menm zam sa k ap goumen kont nèg Bèlè yo, èske l pa ta kapab goumen kontr dè zalye ki yo menm tou vèse yo nan lojik sa? Paske se vagabon tankou Pyè Esperans, zanmi w, alye w, Se vagabon sak met peyi a konsa. Se vagabon tankou Pierre Esperance, zanmi w, alye w, ki afebli enstitisyon sa k rele Polis Nasyonal Dayiti a, ki fè jodi a kidnapè sou moun konsa. Ok frè m. Kòm ou se yon nèg m swiv anpil, e m swete kòmsi m wap pale fò. Lè w ap pale fò, fòk ou pa detwi moun. M swete w pa janm detwi moun paske m konn tande w di w pa konn detwi moun. Kounye a, kòm Pierre Espérance se alye w e zanmi w, al mande Pierre Espérance si m te janm met pye m Lasalin. Men jodi a, w wè l klè, André Michel, Marjorie Michel, Rosmila Petit-Frère, tout ekip ki te bezwen dosye pou mete sou prezidan Jovenel Moïse lan, e sa k fè yo foure non m nan masak Lasalin, men jodi a se yo k met tèt yo la avèk phtk pou kraze peyi a. Mwen dakò totalman sou pwen sa a paske si n te nan peyi serye, Yon nèg tankou Pyè Esperans, non li site nan anpil vye dosye, li pa t ap ka pale sou moun toujou. Men, èske w konnen chak nèg kriminèl nan sektè pa yo nan ti peyi sa a? Ou pa wè jan kidnaping nan fò? Enben nou menm nan Jenef e Goumen sa n ap fè? Goumen nou p ap bay zòn nou yo pou vòlè, pou vagabon vin ap kidnape moun. Non Babekyou, ou wè m di w non. Ou ka goumen kont vòlè, kont kidnapè, men se pa ekip ou a. Ann pran yon ti egzanp tou piti. Brezil elimine devan Kroasi. Eske sa pa afekte tout ekip la? Ajantin chanpyon. Eske se pa tout jwè yo ki chanpyon? Antouka, petèt ke gen anpil bagay Babekyou di jodi a la a, epi gen moun ki pa vle ba l rezon. Men, m pral fè nou konprann, paske gen yon bagay ki rele mémoire du micro, l ap bon pou Babekyou tou. la tande tèt li, la tande Kempès tou. Gen kote wap bay Babekyou rezon, gen kote ou pap bal rezon. Mesye sa yo te fè yon ti pale nan telefòn wi, sete donk an Fevriye 2022. Pour la vérité et pour l'histoire, ann tande yo ankò, lè sa a, te gen posibilite pou lapè te fèt, men youn di lòt, ou pa sou kont tèt ou. Babekyou te di l prè, men ekoute, Kempès gen nèg ki kwafe l, li pa tap kapab antre nan lojik lapè a. Non. Wap tande granmoun. An reyalite pou sa menm. Yeah, banm di w, tankou kidnapin nan t fèt lan, ou nonmen non m. E mwen menm zòn sa m pa konn fè l. E moun ou idantifye an, m pa wotè sa. Ou pa wè lè tankou sa, pi plis, anpil moun pral wè e lach. Ou ap goumen avè m, ou ap fè manti. Yeah, yeah. Ou wè m ap tande w. Moun yo nan pi gwo fòs li, kapasite li, li fè yon retrè, li menm ka kanpe devan tout moun mwen di m fè erè a. Ou konn Maxime? Kòm Valdy pa konn Chale m pa konn Maxime. Ou pa konn Maxime? Anben 2 nèg ki sot adwat yo youn se Maxime youn se youn se Chale. Chale m pa konn Maxime. Hein. Ou konnen yo? Mwen pa ka di m pa konnen yo. Mwen di w mwen pa ka di m pa konnen yo. Anben nèg sa yo t pwomotè a granmoun paske wè nèg sa yo wè 2 nèg ou di ou idantife youn ou di e mwen menm nan sa se Chale nèg ou wè ou a Lòt la e Maxime. Oh oh Non ou konn nèg yo byen mwen Ou konn kiyès ki fè kidnapin nan mwen Pa fè sa Wè jou ou gen antèn nan Tande tande wè jou ou gen antèn nan m gen l tou Hum Map tande w chef. Chak jou n rete ti to ti to e pa vre paske gen premye tou gen dezyèm tou ou pa konprann granmoun sa an Sa bon yon pake Ou pa ou pa konprann sa m di w lan Nap gade pou n wè sa k fè ou pa di ann chache yon konprann yon antant yon konprann nou fè lapè Ann chache kisa? M di w sa ou pa di a wap chache yon antant pou w fè lapè Ban m di w pawòl verite m paske ou pap janm ka fè lapè avè m Poukisa? Ni de lwen ni de prè wè bay kidnapin nan so mwen menm m pa ta renmen w ap nonmen paske m pa nan bay sa yo. An bon ok. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.